Gran prèk ap domine aktyalite a pou jounen jodi a. Bonjou bonswa tout moun, Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an. Pote enfòmasyon sa yo tou depan de kilè, ki moman, ki dat e ki jou n pral branche epi tande nouvèl la. Pandan lapolis ap fè dega, Dodie Larie tonbe anba men lapolis jodi a, yo entèsepte l ak yon zam afe kalib 9 milimèt li te anndan yon ti bus griz nan zòn metwopolitèn nan, Selon sa nou kapab li sou paj lapolis, yo kontinye ap fè dega pou mete tout bandi hors d'état de nuit. Kote pou gen tèt anba aprè lanmò san jou ak gaspiyay krible Ronald ak bal, nap raple pou nou Ronald se pi bon zanmi lanmò san jou e se te bra dwat li, se li menm ki te gen tout detay yo e se li tou ki ta bay lòd, kondisyon ak tout sak ta dwe. Ronald chanje kan lal jwenn Vitelòm E lanmò vin dekouvri misye t ap trayi l e se li menm k ap bay Vitelòm kontwòl tout sa k genyen nan baz la. Misye trayi pou pi gwo trèt e yo krible l ak bal. Kote n ap pale a la, Kwadèboukè tèt anba, se gwo diskisyon, gwo deplozay ki pete anndan ekip 400 mawozo a aprè Ronald fin tonbe anba men Chèf siprèm ni ki se lanmò san jou. An nou ale, detay ak enfòmasyon se kounye a sou Sofia TV 83, pa bliye di nou ki kote wap tande n nan ki vil ou ye e nan ki peyi wap swiv nou, kite yon ti mesaj pou nou nan moman an pou kab ankouraje n e nap kontinye travay pote enfòmasyon an pou ou san oken fòs kote e kèlkeswa kote ou ye nan mond lan li pral jwenn ou san traka. Ebyen koute! Eeh! Humm! Le pap! Sonje misye. 400 mawozo fas kraze baryè e sa e sa e sa vitelom kraze baryè bon donk se sal enfòmasyon e donk Ronald ki tap bay anpil pwoblèm misye pa la ankò. Son grenn ki ale la son bon kado ooh se pa ti chèf gang ki tonbe la non Ronald nap gade la wi Pwisan gason wi. Misye pouri tout zòn nèt dam mari lotbò a ee lotbò a nèt ee mache ti ee mache ee telye misye pouri zòn nan nèt wi. Eben koute lanmò san jou misye misye debake anba la l dezame ti sòlda misye. Vitelòm anvayi lotbò a plizyè bakòp humm gadon peyi mesye kot lapolis menm kote leta kote yo dirijan yo Vitelòm debake plizyè bakòp. Ebyen pandan map pale avèn la a zòn ti mache prèske sou kontwòl vitelòm sa vle di kout bal e sa t fè on sitwayen map pale avèk moun ki souvan ap frekante wout la pran anpil prekosyon paske gen gè antr 400 mawozo e nèg vitelòm yo kout bal pa sispann tire. E Vitelòm fache, misye menm egzije pou yo ba li kò misye. Nèg yo pa vle, kout bal melanje, kout bal fè mikalaw. Donk si wap, si w gen entansyon fè kwadèboukè, si w gen entansyon fè gantye, si w gen entansyon fè pran direksyon wout nasyonal lan, sonje TT te di w fè anpil pridans. Paske menm si w pa tande anyen, lari a sispèk. Paske Vitelòm ap goumen ak Lanmò San Jou. E pa bliye ke gaspiyay Lanmò San Jou, pandan ane a nèg yo egzekite plizyè bon sòlda pou Vitelòm. Vise vèsa. Men sòlda yo touye pou Vitelòm yo plis enpòtan. Pa egzanp Nònò. Yo asasinen Nònò a plis pase 400 mil dola ameriken. Nou sonje sa t ap pale. Avèk yon lòt sòlda t avè l. Paske se zam ke yo ta pral achte. Yo gen kontak sou fwontyè. Se yon peyi difisil. Kounye a misye ap bay lanmò san jou kou nan do. Kiyès. Pandan ou wè lan towo sa t sou ekran la ki se Ronald, ki se bon zanmi lanmò san jou, ki se boul grenn, ki se patnè lanmò san jou. Ta sanble misye ap bay lanmò san jou kou nan do. Poukisa plizyè lòt pa fè sa Letènèl? Poukisa yo pa fè sa? Ebyen koute, kounye a misye ap bay lanmò san jou kou nan do. Kiyès ki bon zanmi misye aktyèlman se Vitelòm? Oh Letènèl sovè nou non nap soufri anba men nèg yo sovè nou sovè nou si yo sove nou la ta bon pou nou ou konprann paske sak rive kounya lanmò san jou al dekouvri youn nan pi bon zanmi Vitelòm se Ronald ke nap gade sou ekran. E sa k fè maten wap wè enfòmasyon m te bay yo di se 2 sò e 2 nèg ki tonbe Ronald avèk Pouchon e pa sa non okontrè ta sanble ke lanmò san jou planifye ak Pouchon avèk gaspiyay epi yo rele misye yo desann kote misye Yo vide misye atè anba bal. Donk misye pa la. Misye tonbe anba bal. Gwo skandal depi maten kout bal fè mikalaw. Ti sòlda misye yo tonbe kriye. Se yon bagay grav wi. Sòlda misye ki ap kriye zam nan men. Pase yo di se yon bon papa t tonbe kisa yo pral fè. Zanmi Tony Mix yo tou di misye ke. Deklarasyon l fè a, Ti videyo a deja rive nan Departeman Deta Ameriken. Gen ti analiz k ap fèt sou li. Sa di, pa etonan, nèg yo panse ke jodi a mond la kòmsi se yon ti bagay fèmen li ye. Se yon ti bagay fèmen. Pa gen okenn atis ayisyen ki pa bezwen yon viza ameriken, ki pa bezwen yon viza kanadyen, yon viza fransè. Li trè itil nan kad aktivite nou. On nèg al fè pwomosyon pou bandi ou pa wè kisa pou di se joure wap joure manman moun paske w nan mitan gang wap gentan konnen atann ke Tony nenpòt lè wap vwayaje sa ka rive w rive ayewopò epi yo di mesye Tony dezole ou pa gen rantre ozetazini lè sa w pral kriye deran dlo deran larim wa retounen al nan geto wa wa al nan baz ou wa retounen al nan baz ou. wap gentan konnen. Adou we gen moman bon banm diw son konsèy li ye gen moman lèw pa gen anyen pouw di fè silans tande byen sam diw wi ou we gen moman nan lavi a lèw pa jwenn anyen pouw di fè silans e souw we etazini ta anpechew rantre ou pap ka rantre kanada ou pap ka antre an frans ou pap ka ale nan zon antiy yo tou. Sa di wap ret la nan geto a toujou pou kontinye woule mizik nan geto a wap gentan konnen wap gentan konnen paske ti video a li gentan rive nan depatman dete wap analize l jodi an ou pa ne ou pa inyore medya sosyal yo sa w e kiyès ki poste l ankò nèg nan baz la. Ni sou tiktok kounye w ap joure moun atake moun poukisa etc nèg gen w ap gentan konnen sa ka rive ke w pral vwayaje la epi yo di w Tony dezole menm jan yo te fè minis la ou konprann epi yo di dezole mesye ou pa gen rantre w la non ou p ap kapab oubyen yo gen dwa kite w fin pran avyon epi kou w rive isi epi yo di w monchè dezole ou p ap ka fin rantre non e w ap retounen nan peyi w epi yo di w cancel cancel. Arly tal jwe anba pou nèg yo pou Christla ou janm tande Arly pale gen lè fè ti entèvansyon pa rapò a sak tap di men ou janm tandel pale Arly pa egare misye konsyan m pa gen pwoblèm nou se nan peyi a n ye etc gang yo pwisan m pa gen pwoblèm men al pran pozisyon Pou atake moun pou defann gang, s on epe damoklès ou mete sou tèt ou san w pa rann ou kont. Paske w s on atis ki popilè, yo ka envite w, ou toujou envite nan tout pwogram. M toujou wè w k ap byen pase, m kwè w gen yon ti gason se Etazini li ye. W ap gentan konnen. Epi pi devan w a regrèt, w a di mesye poukisa m te di. N ap rantre avèk enfòmasyon yo, menm jan ou di l lan, n ap touche. Dosye e sekirite kote e la polis an li menm a anonse yo rive kraze e yon kachèt e bandi e nan nivo e kanaran kote e plizyè pami yo ta fè vwèl e pou peyi e san chapo anba e bal la polis toujou daprè enstitisyon e polisyè lan ki enfòme yo ta antame Yon operasyon e depi nan jounen jedi 22 desanm 2022 a kote e genyen divès ajan ki soti nan plizyè inite spesyalize e nan sen enstitisyon e polisyè lan gen plizyè e solda lame e dayiti tou e ki ta akonpanye yo nan kad operasyon sila ki vize pou demantle e rezo gang kap opere e nan zòn nan epi retabli lib e sikilasyon e veyikil nan nivo e wout nasyonal. Nimewo 1 an e si n kapab kwè enstitisyon e polisyè lan e yo sou teren an depi nan weekend ki sot pase a toujou e nan lide pou kapab e trake bandi e ki ta genyen e gwo zam lou e nan men yo ki kreye yon klima e tèrè e nan divès e katye ki twouve nan vas e bidonvil sa toujou e daprè lapolis plizyè e bandi ta vale e batistè yo e sa Anpil nan nou e toujou renmen e tande tèm nan ki se mòtèlman blese nan kadan echanj e kout zam avèk e lapolis e yo fè konnen yap pouswiv aso yo yon fason e pou mete tèm avèk barbari ki vle enpoze e pa or la lwa e sa yo anpil kay ki sèvi e kachèt avèk malfra sa yo e ta brize Pò lapolis e pou moman e nap pale a enstitisyon an anonse yo deja e pran kontwòl antre nò e kapital lan e plizyè inite eta e eta e mobilize e anjen lou yo yon fason e pou kapab detwi kachèt e mesye sa yo e sèvi pou fè e baz yo e nou konnen e gen anpil kay mesye sa yo konn itilize tou aprè yo fè kidnaping pou ta mete otaj yo ebyen lapolis nan kad operasyon sila ki kòmanse depi nan dat 22 desanm pou rive jounen mèkredi 28 desanm 2022 a, yo anonse plizyè bandi nan nivo Kanaran ta fè vwèl pou peyi san chapo, plizyè kay yo menm ta rive demoli. Wi, plizyè kay demoli medam mesye, evidaman pandan kay yo ap demoli an, evidaman nou kontan de operasyon lapolis ap mennen men pa kont konn gen kritik, konn gen kritik e nou wè gen anpil dyaspora podyab e pou pa nap pale moun ki nan anndan peyi an menm egalman ki souvan di souvan se bandi yo pran kay yo Bandi yo pran kay yo de fòs men lè lapolis ap mennen operasyon pafwa lè yo pa jwenn bandi an se mye ke lapolis pa kraze kay lan paske kay sa yo se pou dyaspora kay sa se pou se pou se pou kèk moun ki abite nan zòn nan ebyen lè konsa se yo menm ankò ki pral oblije refè kay lan pandansetan lapolis otorite yo pa fè anyen pou yo donk lapolis gen strateji m dakò lè nap mennen operasyon jan nou dil. M kapab konprann ke nou bezwen kraze kay yo pou bandi yo pa rete men gon lòt ti pwoblèm pa rapò ak kay sa yo medam mesye ki pa pou bandi yo vrèman piske se pou dyaspora piske se pou moun kap fè efò evidaman bon m pa konn ki dispozisyon ke leta ta dispoze pou moun sa yo men nou pap bay tèt nou manti nou deja konn repons la medam mesye men nanpèch ou menm ki gen kay ou kraze paske nou gen plizyè moun ki rele nou Anderson ki viktim de sa. Bandi ki rantre seri nan seri de bèl kay tou nèf, yo pran posesyon, kounye a lè lapolis debake, podyab lapolis pa jwenn bandi yo ou plito nou konprann. Hein, lè konsa pou yo moutre ke gon bagay ki fèt, yo kraze kay moun yo, pandansetan bandi yo gentan kouri al nan lòt sektè. E m panse ke gon fason dvwa, gon fason ke yo kapab korije bagay sa e nan sans sa. E wi! E an nou avanse e frè pam men nan kad sa nou di gen plizyè plizyè bandi k tonbe sa se sak enpòtan pou nou plizyè ladan yo retounen nan peyi san chapo sa se enpòtan frè pam pou fen dane an nan sans sa nou felisite otorite yo e kap mennen e operasyon an ale. Bon e Jimmy e jis avan e nou rapousib avèk enfòmasyon ki gen pou wè avèk dosye e sekirite pou n kapab e rejwenn nou e konsènan e plent e kap rive e jwenn nou e nou menm tou ase souvan nou toujou e kritike otorite e ki fè pati enstitisyon e polisyè lan pou n pa di e prezidan e CSPN premye minis defakto Ariel Henry ensi ke e direktè jeneral a. ki se lapolis lan e Frantz Elbé lè y ap mennen yon operasyon tou resamman la e nou te wè kote yon sitwayen te rele e nan espas e gran boulva e sou radyo e televizyon karayib kote li ta kritike e konpòteman e lapolis e sitwayen sa e ki te gen dlo nan zye li e kòm kwa e lapolis nan kad operasyon yo ta mennen e nan nivo e Dorsel e pou n site. Sa e sèlman yo ta kraze kay li e yon kay e li fè e gwo prè pou l te kapab e konstwi l wi e nou dakò avèk tout operasyon lapolis ap mennen e toujou e nan lide pou kapab e demantle gang ki pa sispann mete latwoublay e nan mitan e popilasyon ayisyèn nan e gang e ki pa sispann mete dèy nan mitan e popilasyon an e men konsa tou kritik pa nou e nou menm nou toujou pote e nan kad e dosye sa otomatikman e lapolis ap mennen yon operasyon li rive nan yon zòn Ou tonbe ou tande e de twa grenn e bandi tonbe anba bal e lapolis e ankò e gen plizyè kay e ki ta kraze sak fè e lapolis pat menm itilize e kay sa yo yon fason e pou tou mete e baz yo la e pou kapab e tou mete e bandi sa yo deyò otomatikman nou konnen operasyon fin mennen e lapolis e mete fen Ranfòse, ke ti mesye yo vin plis pwofesyonèl pou yo gen plis teknik, e ke ba yo sipò, ba yo sipò, ba yo mwayen pou yo fini avèk bandi sa yo. Sa a se klè medam mesye. Pou ane 2023 a gen anpil objektif DG Frantz Elbé ak Wo Kòmandman Polis Nasyonal la fikse, men priyorite a rete, ranfòsman inite an jendo yo, pouswit fòmasyon adapte nan batay kont gang ame yo, ak ranfòsman direksyon depatmantal yo, ak komisarya yo. Nan 14 dènye mwa yo, depi DG Frantz Elbé pran tèt kòmandman polis nasyonal la, gen 1.140 operasyon ki reyalize ak yon swasantèn pèkizisyon ki fèt nan tout peyi a. Okou operasyon sa yo, gen 12.964 arestasyon ki fèt e ki repati konsa. 301 pou asasina, e pami yo gen 54 pou 87 kilo de kokayin. Pandan menm peryòd sa lapolis rive konfiske plis pase 380 zam ladan yo 36 fizi daso ak plis pase 145600 katouch. Nan dosye kidnaping anplis de 80 moun lapolis arete, gen otaj ki libere, gen tantativ kidnaping ki dejouwe. Nou libere 41 otaj e nou dejouwe 93 ka de kidnapin atravè de la zòn metwopolitèn, spesyalman Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, Tòsèl, Kwadèboukè, Taba e lan rejyon e lan depatman Latibonit. Nou genyen 149 bandi malerezman ki blese mòtèlman lan echanj avèk lapolis. Gen 58 veyikil e 2533 motosiklèt ke nou rekipere, nou sezi 3 bato avèk yon yatch. Rezilta sa yo rive jwenn gras ak kouraj epi pwofesyonalis ajan yo ak kad divès strikti polis la nan diferan depatman yo ak inite espesyalize yo. Gen anpil jefò ki fèt pou amelyore byennèt polisye ak polisyè yo ak kondisyon travay yo. N ap pran egzanp Dekrè endamnizasyon dè polisye viktim e lè eyan dwa dè polisye desede dan le kad de lè sèvis. Sa se oun zouti legal ki angaje leta a pou ke lè oun polisye nan kad travay li l blese, li viktim, ou di mwen malchans pou li l mouri, pou ke paran polisye a ou di mwen polisye k viktim lan Pa ala mèsi yon bon papa anndan administrasyon piblik la, men yon angajman Leta a anvè polisye a. Nou kapab di ke dekrè sa a li kòmanse aplike, paske jodi a nou kapab di gen paran polisye ki desede ki resevwa chèk sa a lan kad dekrè sa ke nou pale a. E nou pwofite de espas sa a pou nou remèsye Premye Minis lan, Doktè Ariel Henry, e rès gouvèneman an ki ban nou zouti sa a, yon zouti konkrè. pou polisye yo. DG Frantz Elbé akòde anpil enpòtans ak grad epi pwomosyon an favè pèsonèl polisye ak pèsonèl administratif lan. Men tou gras ak enspeksyon jeneral polis nasyonal la, gen anpil polisye ki sanksyone akòz move konpòtman yo. Nou revoke 1432 fonksyonè, e pami ladan yo gen 1,254 polisye, 174 anplwaye administratif pou divès koz. Anndan lapolis la, nou pwone kesyon de valè anndan, valè e merit anndan enstitisyon lapolis la. Sa fè ke nou rive felisite 546 polisye et personnels administratifs en dans la police là. Nous avons tout 47 policiers qui honorés par d'autres institutions. Nous capables de citer deux, trois. C'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, c'est NMP, avèk lòt enstitisyon ankò. Nou rive bay 2258 polisye e pèsonèl administratif pwomosyon e nou fè l selon kritè ki pre-etabli anndan enstitisyon an. Gen anpil jefò ki fèt pou aseni enstitisyon an ki bay anpil rezilta ankourajan tankou, nan nivo enspeksyon jeneral, gras ak mezi ranfòsman yo, lapolis rive rekipere 706 pistolè polisye ki te an sitiyasyon abandon. Alòske nan nivo administrasyon an, gen yon bon kantite chèk yo retounen nan Ministè Ekonomi ak Finans ak yon bon kantite kat debi yo sispann alimante. Nou retounen nan finans, 10.825 chèk ki totalize 219 milyon 795 mil 500 goud nou retounen nan finans. Nou anile 1200 kat debi bnc. Nou anile yo. Anndan enstitisyon an, oktwa kontra yo, yo fèt selon lè nòm. Gras a mezi dasenisman ke nou pran anndan enstitisyon an, san ke nou pa jwenn